Pèp Ayisyen, frè m ak sè m yo. Jodi a, peyi Dayiti nan yon kafou danjere. Se avèk dlo nan je n ap gade rigòl san k ap koule, n ap gade kadav toupatou, n ap gade moun y ap boule toupatou anndan peyi Dayiti e patikilyèman nan zòn Pòtoprens la. Se avèk anpil tristès n ap wè y ap kidnape frè n avèk sè n pou mete yo anba chenn lesklavaj. Yon lòt kote, se lagè yo fè pete nan mitan popilasyon ki pi pòv la, popilasyon ki pi vilnerab la, Yè, se te la plèn di pil de sa, kote ke anpil moun kouri kite kay yo e anpil moun mouri tou. Jodyè, nap pale de vandredi 8 jiyè, se nan Site Solèy, selon rnddh, genyen 89 moun ki mouri, 74 moun ki blese e nan moun ki mouri yo gen 21 ki boule, ki kabonize. Genyen plis ke pase 16 moun ki disparèt yo pa konn kote ke yo ye e gen plis pase 127 kay ki boule. e ki detwi tou. La nou pwofite voye kondoleyans nou, voye senpati nou ba tout moun ki viktim yo, patikilyèman timoun avèk fanm yo ki pi vilnerab nan sitiyasyon sa a. N ap di ke peyi Dayiti rive on kote nan destriksyon yonn lòt e nou konnen egzakteman kote ki jan de bagay sa yo soti, nou konnen jenn gason avèk jenn fanm sa yo a se zam yo mete nan yo pou yonn touye lòt e sa fèt de tèl sòt ke gen de moun k ap pwofite de sitiyasyon sa a non sèlman nan kesyon de vann zam men tou pou asire yon seri de teritwa anndan peyi Dayiti. Se vre, lapolis la li gen anpil difikilte. Se vre, anpil nan jenn gason avèk jenn fanm ki fè pati de enstitisyon sa yo, yo demoralize tou pa rapò a kondisyon nan kondisyon ke y ap travay la. Men, jisteman, se pou bout enstitisyon ki rete ki ap travay la, il fo ke l fè travay li avèk plis detèminasyon. E sitou, fò l fè travay li a tout nivo. Tout moun anndan peyi Dayiti konstate ke gwo zotobre anndan peyi Dayiti fè pò nou yo tounen yon paswa pou trafik zam avèk trafik minisyon tout kalite. E dayè sa k pase avanyè la nan dwàn Pòtoprens la, sa k pase semèn dènyè nan ladwàn Pòdepè a, fè nou konprann egzakteman ki sa k t ap fèt anndan peyi Dayiti e ki sa k kontinye fèt. Il fo ke mezi ke y ap pran yo, mezi sa yo dwe ranfòse pou nou mete kòd, pou nou mete baryè pa rapò a tout antreprenè sa yo, pa rapò a tout atoufè sa yo ki ap simen dèy anndan fanmi peyi Dayiti. Lavi chè, rate kabiran, To de chanj la ki ap galope rann lavi sitwayen anndan peyi Dayiti enposib sèjousi. E tout moun konstate sa k pase nan semèn nan avèk grèv moto, grèv yon seri de sitwayen anndan peyi Dayiti ki ap di ke yo pa kapab ankò. E yonn nan eleman ki ekstrèmman enpòtan tout moun sipoze konprann, N ap viv kounya la o nivo mondyal yon gwo kriz avèk lagè ki ap fèt an Ewòp. Gè ki ap fèt an Ewòp sa fè genyen anpil dezòd o nivo de mache finansye e anpil traka nan mache kesyon de achte vann o nivo entènasyonal. Tout pwoblèm sa yo a ki ap fèt akoz de lagè ki ap fèt an Ewòp sa yo, yo gen gwo konsekans sou nou menm anndan peyi Dayiti. Paske fò nou pa bliye ke nou menm nou s on peyi ki ap enpòte 65 a 70 pousan sa ke nou manje anndan peyi a. Donk lè gen gwo kriz sa yo onivo entènasyonal li gen konsekans dirèk sou nou menm kapasite nou pou nou enpòte e kapasite pou nou ba popilasyon an manje e sitou pri manje yo nan yon peyi ki osi pòv ke peyi Dayiti. Donk, lè n ap viv sitiyasyon sa a, sitiyasyon sa a, konnya la, tout moun anndan peyi Dayiti, tout responsab anndan peyi Dayiti, tout moun anndan sosyete sivil anndan peyi Dayiti, tout pwofesyonèl ta sipoze chita ansanm pou nou di parapò a gwo kriz sa ke n ap viv la e ki pral gen de konsekans enòm sou sa ki ap fèt an tèm de tranzaksyon ekonomik anndan peyi Dayiti, ki sa nou ta sipoze fèt pou nou reponn a defi sa yo. E dayè, tout lòt peyi yo se sa y ap fè. Y ap gade ki sa yo ta sipoze fè, malè pandye ki pral rive sou yo, ki tip de strateji yo sipoze defini pou ka fè fas a pwoblèm sa yo a. Nou menm, se pa sa ke n ap fè. E tout moun konnen ke gouvèneman an, li pa genyen, gouvènman aktyèl la, li pa gen kapasite pou kont li pou l fè fas a defi sa yo a. E sa ki pi rèd la, gen de moun anndan sosyete a, gen de òganizasyon anndan sosyete sivil la ki ap di ke genyen moun anndan leta sa a ki ap patisipe nan zak malonèt yo e ki fè ke sitiyasyon an vin ankò pi difisil. Donk se evidan ke ifo ke nou rebat kat la. Paske fòk nou chanje kap. E yonn nan bagay nou pa sipoze bliye, nou pa nou sèl nan rejyon an. Gon bann lòt peyi nan rejyon an. ki yo menm ki ap sibi konsekans sa ki ap pase an Ayiti a tou. Donk si nou menm nou pa pran responsabilite nou pou nou konnen egzakteman ki sa ke n ap fè avèk peyi nou, menm si yo ta konplis nan sitiyasyon ke n ap viv kounye a la, men y ap gade nou paske se pa peyi pa yo. Se nou menm ki gen responsabilite pou nou konnen ki sa ke n ap fè avèk peyi a. Nou wè si nou pa pran responsablite nou pa rapò a gwo kriz imanitè ki ap vini sou nou an, e dayè kriz imanitè a kòmanse kote ke nou genyen yon bann jenn gason avèk jenn fanm k ap kite peyi Dayiti, y ap kouri, ki ap al Brezil, ki pral Miyami, ki pral Chili, an Amerik Latin an jeneral, pou kouri al Meksiko pou yo antre Ozetazini. kriz imanitè sa k ap vini la, si nou menm nou pa konnen egzakteman, oudimwens nou pa chita pou nou ka defini estrateji pou nou konnen kisa ke n ap fè avèk peyi a, zòt ap gade nou. E lè zòt ap gade nou, zòt ap pale pou nou e zòt pral aji pou nou. Nou rive la anndan peyi Dayiti, se paske n ap trennen depi yon bon bout tan yon sistèm ki chita sou chak koukou klere pou je l. Moun chita sou yon sistèm ki chita sou eksklizyon, ki chita sou enjistis, ki chita sou kontrebann, ki chita sou piyaj Leta, ki chita sou koripsyon. E la a, nou menm, nou sipoze chanje kap la pou nou konnen ke genyen nan kafou ke nou ye la, ifò ke nou bay peyi Dayiti yon lòt dirèksyon. E lòt dirèksyon sa a, se atravè yon gwo konsansis pou nou bay dirèksyon sa a. Sa fè lontan, konpatriyòt nou yo, nou menm e yon bann lòt moun ap di ke sistèm sa a ke nou ladan an, sistèm sa a rive nan to bout li. Nou pa ka repwodui l ankò. Il fò ke nou fè yon lòt bagay avèk peyi a. Relasyon Leta avèk rès sosyete a, il fò ke l chanje. Il fò ke n chanje kòman n ap fè biznis anndan peyi a. Il fò ke n gade kòman n ap ofri jenn gason avèk jenn fanm lòt opòtinite. Men pou sa fèt, il faut que nou chita ansanm pou nou gade kòman nap pran lòt kap la, kòman ke nap chanje l e pou nou chanje l il faut que nou fè yon konsansis antre nou e konsansis sa se li ki pral pèmèt nou chita sou yon gwo tab pou nou ka di me kòman nou tout nou dakò, me ki konpreyansyon pataje ke nou genyen de sa nou sipoze fè avèk peyi Dayiti. Nou konnen ke kote ke nou rive la a, akoz de dezòd ki ap fèt anndan peyi a, yo fè nou menm ki pitit libète vle pase kòm de zannimo sovaj atravè lemonn. Men se pa sa. Sa k rive se ke nou menm anndan peyi a, nou sipoze chita ansanm. Chita ansanm pou nou gen yon gwo konsansis. E nou panse, e dayè se pou sa ke n ap pale avèk peyi a kounye a la, nou panse sèl fason ke nou ka fè sa, se ke nou chita otou don tab pou nou gon gwo konsansis. E konsansis sa, i sipoze fèt san koken, san jwèt anba tab. Konsansis sa sipoze fèt ak tout transparans pou nou gen yon fèy de wout klè ki di men kisa ke nou vle avèk peyi a, men kòman ke nou vle òganize leta a, men kòman ke nou vle òganize eleksyon anndan peyi a, yon eleksyon ki klè, kote ke moun ka sikile lib e libè, san kè sote, e sitou pou tout kandida yo k al fè kanpay san kè sote. Pou sa fèt, il fò ke nou gen yon lòt anviwònman, e anviwònman sa a, se yon anviwònman de jistis, yon anviwònman de sekirite, men sitou, yon anviwònman ki ap pèmèt jenn gason avèk jenn fanm antre nan sikui pou yo ka fè richès pou yo menm tou, yo ka e sibveni a bezwen fanmi yo e pèmèt peyi a vin pi rich. Sèl fason pou nou arive a anviwònman sa a, il fò ke nou gen yon tranzisyon kote ke tout bagay defini klèman. Sou kesyon de jistis, sou kesyon de sekirite e sitou kòman n ap pèmèt jenn gason avèk jenn fanm anndan peyi a kreye richès pou yo ka sibveni a bezwen yo, a bezwen fanmi yo e sitou fè peyi Dayiti vin yon peyi pi rich. Se pou sa n ap di, il faut ke nou gen yon tranzisyon koupe fache. Donk viv yon tranzisyon koupe fache, viv Ayiti!